Mwen koube m byen ba jodi a pou m salye w pou m mande w kòm w ye. M ap di w byenvini sou paj sa a ki rele Odit, yon paj lè w jwenn yon enfòmasyon sou li, ou ka fè l konfyans. Jodi a nou pral pale w de plizyè dosye, men kèk dosye nou gen pou nou pale w, nou gen pou nou pale w de yon entèvyou ke prezidan peyi Kolonbi a ki rele Ivan Duque, te akòde avèk yon medya ameriken ki rele Associate Press. Men n ap fè yon kout pye tou nan Kanaran 70, nou pral pale w de 2 mesye ki tonbe, sa vle di ki mouri, e selon tout enfòmasyon yo brile mesye sa yo, e moun nan zòn nan di se ta lapolis ki ta fè aksyon sila. Men nou gen pou nou pale w de Izo ki pran lari sou machin li kote anpil moun fache. Men nou pa bliye pale w tou de yon dosye k ap fè la yn la a, se ke nan anpil polisye ki nan baz Belè deja fè antant avèk baz 5 segond pou yo wè kòman yo kapab ranfòse baz la. Donk medam mesye nou gen lòt dosye nou gen pou nou fè pase men ladan yo nan emisyon sa jodi a. Nou pati pou yon bèl dosye, byenvini sou paj pa w la ki rele Odit pou yon nouvèl emisyon. Mèsi avè w ki abòne deja, ou menm ki potko abòne se moman pou fè sa kounya a, abòne, kòmante, layke, mande yon fanmi, yon zanmi pou abòne avèk nou. Yon mwayen pou kapab ankouraje nou. Men si w gade nan videyo a anba, w ap wè yon kote ki make Abònman Fans. Ebyen, rann nou yon sèvis, abòne kounya pou w fè pati de abòne fans nou yo. Paske lè w fè sa, ou ede medya a rete anvi. Silvouplè gade kòman w kapab fè sa. Nou pap rete sou sa paske nou gen anpil enfòmasyon pou nou pataje avè w, nou pa gen tan pou nou gaspiye menm yon segond nan emisyon sila. Avan nou vini avèk lòt dosye yo, an nou epuize pwen sa ki se yon entèvyou prezidan peyi Kolonbi a, Ivan Duque, ebyen te akòde avèk Associated Press, yon medya ameriken. Ebyen, prezidan kolonbyen an, Di konsa, Mwen genyen bonjan prèv, mwen genyen temwanyaj ke Kolonbyen yo ki nan prizon peyi Dayiti e nan prizon Etazini, ebyen se yo vrèman ki touye ansyen prezidan peyi Dayiti a ki te rele Jovenel Moïse. Ebyen, kisa prezidan an di dirèkteman? M ap li atik ke Associated Press, medya ameriken an, li menm li pibliye. Ebyen, tout sa m pral di la, se deklarasyon, oubyen selon Ivan Duque, ki se prezidan peyi Kolonbi. Kisa misye di? Mwen genyen prèv ak temwanyaj ki pwouve aklè ke Kolonbyen yo enplike nan lanmò ansyen prezidan ayisyen an, Jovenel Moise. Yvan Dyck di konsa, Leta ayisyen dwe jije yo e pini yo selon sa lwa peyi yo a mande. Li di, daprè ankèt, yo mennen e dapre ankèt leta kolonbyen an mennen, nou jwenn prèv ke efektivman kolonbyen yo patisipe e touye ansyen prezidan Ayisyen an, Jovenel Moise. E Van Dyck pa t mete krache nan bouch li pou l te kontinye di konsa, gen yon Kolonbyen ki te pami Kolonbyen sa yo, men ki te gaye dan la nati, kèk jou apre yo ta pral arete l Men no pou moman nap pale a la li nan prizon peyi etazini. Ebyen kolonbyen sa a di konsa wi li te la wi yo enplike tout bon vre nan lamò ansyen prezidan nou Jovenel Moise. Kounya kesyon pou poze tèt ou, de ki kolonbyen prezidan kolonbi a ap pale, m ap pale de Ivan Dik, de ki kolonbyen l ap pale ki te nan touye prezidan Jovenel Moïse aktyèlman ki nan prizon nan Florid. Ebyen sa pouse nou. Oubyen sa refere nou avèk yon grenn moun. Moun sa a rele Palacios Palacios. Paske Palacios Palacios se sèl e inik Kolonbyen ebyen ki te nan lari nan moman an ki nan prizon Etazini. E menm Palacios Palacios sa a nou pa bliye ke l plede non koupab Si l plede non koupab, sa vle di se pa li menm oubyen li pa t enplike vrèman nan touye ansyen prezidan nou Jovenel Moïse. Pandansetan, prezidan kolonbyen an ki se Ivan Duque, li fè konnen ke selon temwanyaj Palacios Palacios, Li di wi, yo te la e yo enplike. Eske sa vle di ke li bay leta ameriken yon vèsyon epi yo chwazi mete yon lòt vèsyon oubyen envante yon lòt vèsyon pou fè lopinyon piblik kwè yon lòt bagay? Eske gou yon dil kelke pa antre palasyos palasyos e leta ameriken pwiske li tap paret enposib pou etazini pat konnen kek jou avan ke jovenel moïse gen pou mouri ke sa kap planifye a genyen pou atenn jovenel moïse pwiske menm fim ki te voye kolonbyen yo Ebyen menm fim sa a se pou ameriken ke l ye e se nan peyi etazini fim sa a gen rezidans prive l. Kesyon pou n poze eske se pou yon dil ki jwenn pou ekskli etazini nan dosye sa a? Anpil moun ap kesyone ap mande eske se pa ameriken ki fè bouch Ivan Duc? Nou pap janm di sa. Men, koze a pale. Fò m di nou, gen fanmi Kolonbyen sa yo ki fache anpil, ki mande ki kote Ivan Duque lage Kolonbyen ki nan prizon nan peyi Dayiti yo, e pou ki sa Ivan Duque pa eseye ede yo jwenn avoka, piske nou konnen. Ebyen, kolonbyen sa yo, 9 mwa aprè, yo pa janm jwenn yon avoka asiste yo, e si yo pa gen yon avoka k pou asiste yo, ebyen yon jij pa ka tande yo tou. Kounye a, nou menm nan peyi pa nou, si tout bon vre nou ta swete pwosè sa a fèt, Nou gon grenn bagay pou n ta fè. Nou gon dwayen ki rele Bèna Senvil ki se dwayen tribinal premyè enstans nan Pòtoprens. Ebyen, li menm, piske li ta bezwen avansman fèt nan dosye sila, li ta dwe fasilite yo jwenn yon avoka. Men, èske Mateli ap dakò? Èske Ariel Henry ap dakò? Èske y ap dakò? Èske Ameriken ap dakò? Se kesyon sa a pou n poze tèt nou. Ki enterè ki gen la? Ki anje ki genyen dèyè sa? Piske, bon, se pa mwen k ap aprann nou, lè Gary Orelien te jij ki t ap enstwi dosye Jovenel Moïse la, nou konnen apre Ke l te fin tonbe nan dosye sila, koman l eksplike chak sa li bezwen fè Ariel Henry bloke l? E Claude Joseph lè l te kontinye kom minis afè etranjè? Ebyen nou te tande Lè l fin tonbe, kòman l ap eksplike? Chak sa l bezwen fè, Ariel Henry bloke l. Jiskaske li rive nan yon pwen, li mande Ariel Henry, Ebyen, ou genlè enplike tout bon vre. Paske ou pa p sekwe kò w pou nou jwenn jistis ansyen prezidan nou, notamman moun ki sot nome w kòm premye minis peyi Dayiti a. E, menm Ariel Henry sa a te di nan Scoop ke Badio, Felix Joseph ke l konnen an, pa p enplike ni nan, ni de prè, ni de lwen, ni de trè trè trè lwen nan touye Prezidan Jovenel Moise. E, menm Badio sa a, li al lakay, oubyen pou m pa di rezidans prive, Ariel Henry 2 fwa e pil pou sekirite l bò kote l. Yon nèg lajistis ap chèche wi. L al lakay premye minis an fonksyon an 2 fwa. E lajistis ap chèche l paske l enplike nan lamò prezidan k te nome premye minis lan. Men nan ki nivo nèg yo trèt isi. Kounya pou peyi Kolonbi, se yo menm k ap di wi, efektivman, Kolonbyen yo enplike nan touye Jovenel Moïse. Tandiske nou menm 9 mwa apre, nou pa ka, nou pa an mezi pou nou di, men kiyès ki otè entèlèktyèl, men kiyès ki ko-otè, men kiyès ki konplis. Eske nou son peyi? Eske nou gon leta? Si nou gon leta? Kijan l rele? Ki kote l ye menm? Hum! Ki kote li ye? Ki wòl li? Hein! M pa wè egzistans li! Sa vle di, peyi Kolonbi li menm, li gen plis enterè nan fè limyè sou asasina Jovenel Moïse la ke pèp ayisyen. E, s on dosye, si pa t gen medya li, men dosye sa pa t ap egziste ankò. Paske, mesye ki nan medya tradisyonèl yo, ebyen mesye sa yo se pwason kraze nan bouyon avèk menm kriminèl sa yo ki gen san Jovenel nan bouch yo, san Jovenel nan tout zong yo. Erezman, gon gwoup de jèn gason, jèn fiy ki pran rezo ki di non, san è two, ase! Epi ki di Prezidan Jovenel Moise bagay yo pa ka pase konsa. E menm près tradisyonèl sa yo te vle fè nou wè Jovenel se pi gwo kriminèl ki janm egziste, ke Jovenel pi gwo kriminèl ke menm Adolphe Hitler. Kounye a anpil nan yo ap di Jovenel gen lè se te yon bon prezidan. Men, jis pou enterè mesken yo, ebyen yo te detwi Jovenel pandan Jovenel t ap viv menm. E se yo ankò m kapab di ki planifye lamò Jovenel paske lè w fè yon moun parèt lèd devan zye anpil lòt moun, ou fè yo rayi moun sa a. Ebyen nenpòt malè ki ta rive moun sa a, ou menm ou se yonn, oubyen m kapab di w ou se yon pechè orijinèl krim sa a. Èske n konprann? Alò, men nan ki nivo nou menm n ap fè mètdam ann Ayiti pandan lòt peyi yo menm y ap vanse? Sa pwouve aklè ke se te yon prezidan kolonbyen ki te viktim, ebyen dosye sa a te klase deja, tout bagay t ap deja sou kontwòl. Si yo ka mennen ankèt rapid, yo konn kiyès ki touye Jovenel. Ebyen, menm jan tou, yo deja konn kiyès ki otè entèlektyèl la. Detwonpe w. Si yo menm temwanyaj sa yo selon ankèt yo, ebyen y ap konnen kiyès ki te anboche kiyès, kiyès ki te anboche kiyès, finalman, y ap konnen kiyès ki, m te kapab di, otè prensipal aksyon sa a. Kote entèlèktyèl aksyon sa a? Yo konnen l! Yo gen dwa pa ka di l si s on ansyen prezidan. Yo p ap ka di l. Si s on ansyen prezidan melanje avèk òm dafè nan peyi Dayiti, yo gen dwa poko ka di l. Y ap tann se lajistis ki pou di l. Hum! Yon jou, solèy la gen pou klere pou tout moun, mesye. Yon jou, tankou jodi a, solèy pa pèp ayisyen an gen pou l leve! Epi pou limyè jayi, paske pèp la pa ka rete nan obskirite ke yo ye sa fè kèk tan. Donk, se konsa sa ye pou prezidan Kolonbi a, m ap pale de Ivan Duque. Medam, mesye, n ap kite dosye sa a pou nou pale de dosye nasyonal oubyen lokal yo. Fòm di nou, gen yon videyo ki viral sou rezo yo, kote chèf gang Vilaj de Dye a, Izo, misye ap sikile sou yon machin. Sou Bisantnè a. Men videyo sa anpil moun ap voye l ban mwen, y ap mande kisa m panse de videyo sa. Kisa w vle m panse de videyo sa? Yon bagay k ap fèt an kachèt, ki kòmanse pran lari. Woubou! Izo pa konn nan machin li tout Channmas? Woubou! Izo pa nan machin li tout Dèlma? Humm! Pa bay tèt ou manti sa non frè m! Pa bay tèt ou manti sa non sè m! Yon bagay k ap fèt an kachèt, finalman, li kòmanse fèt devan zye tout moun. An! Wou pou wou, Izo se andedan Vilaj de Dye sèlman l rete? Hein! E sa w te panse? Ou genlè panse Izo se yon nèg ki pa sikile. Tou senpleman gen kote l pa ka ale lajounen. Paske se yon wonte l ap ye pou nèg yo. Ebyen, jounen jodi a li montre l ap sikile. E klè wi. Menm yè a lapolis. Ebyen so di yon not ke kote ou fè kwè yo vide atè 2 moun pou izo ki kote yo vide yo atè anba a matisan e non pikòp e doub kabin gri ebyen izo tap sikile wi poukisa se pa izo yo vide atè hein poukisa izo tap sikile sou machin li tou wi nou genlè pa konprann. Izo t ap sikile sou machin pa l tou, lòt sòlda yo t ap sikile sou yon lòt machin, men se lòt sòlda yo ou tande ki tonbe. Izo pa gen anyen, menm yon branch cheve nan tèt li pa rache. Sin kreyòl n a konprann. Men gen yon lòt dosye tou wi k ap fè sifas. Nou pa tande mesye belè yo fè yon sèl avèk mesye 5 segond yo kounya? Notamman 2 polisye ki abite belè? Eske se ansyen polisye ou byen polisye? Mwen yo di polisye, men mwen panse petèt se ansyen polisye. Tankou lè ou pran Renal Courtois, ou pran Gaga nèg sa yo. Antouka. Ebyen. Anpil moun ap mande m eske m panse se pou goumen fas G9 ke alyans sa ta fèt. Ben, m ap poze w yon kesyon. Si w poze m kesyon sa, m ka poze w lòt kesyon tou. Sa w panse? Nou ka fè echanj. Ebyen, fas kiyès ou konnen Bele ap goumen? Hein, ou pa gen repons la. Men si w gen repons la, se fas G9. Ebyen, si l ap fè antant oubyen alyans avèk yon lòt baz, se toujou pou goumen fas G9. E nou konnen, mesye 5 segond yo te nan Jenèf, ni mesye gran avin yo, men yo sòti. Si yo sòti, sa vle di li pa enposib pou gon evantyèl inyon, antant ki fèt pou yo goumen kont Jenèf. Paske nou konnen kòman sa te fini antre Babekyou e Ti Lapli. E! Izo vilaj de Dye. Antouka, se yon dosye nou pral mennen ankèt pa nou sou li pou nou konnen de kwa il en est, de quoi s'agit-il, èske tout bon vre mesye yo antann yo. An nou voun kout pye nou nan Kanaran. Nou gen Kanaran 70, se yon zòn wouj Lèm nou wouj la, wouj tankou tòl yo te rele ansyen premye minis nou Laurent Lamothe tòl wouj la. Tòl wou nou te konn wè nan lari yo. Kanal 70 se yon zòn tòl wouj, se yon zòn wouj. Sa vle di, se yon zòn enkoni pa frekante konsa. Menm rivren nan zòn nan pa penetre ladan nenpòt fason. Fò m di nou, lapolis rive vide atè. 2 jèn gason nan zòn sila. Men, selon moun nan zòn nan, yo fè konnen ke mesye sa yo pa gen anyen pou yo wè, ni de prè, ni de lwen, ni de trè trè lwen, avèk zak banditism ki abitye pwodwi nan zòn sa a. Youn nan mesye yo rele Michelet René, misye te gen 28 lane nan zo bra tèt li. Lòt la rele Ronald Orisca. Se 2 jèn gason sa yo ki bwè dlo bouch yo nan Kanaran 70 pa lapolis selon moun nan zòn nan. Koman yo rive pedi vi yo. Ou sou odit zanmi m. Pa bay tèt ou pwoblèm. W ap genyen tout detay yo. Men koman yo rive pedi vi yo. Ou abone deja? M pa kwe. Pou w pa ta abone. Prete m men w. Ban m dwèt ou. Ou wè kote k make sa abone a, klike sou li. Non! M bliye li gendwa an anglè tou. Si w al make subscribe se menm bagay, klike sou li. W ap wè yon klòch de notifikasyon k ap monte, retire l sou pèsonalize, mete l sou tout zanmi m. Konsa chak emisyon nou lage, w ap jwenn yo otomatik, m pa menm bezwen voye lyen ba ou. Ayisyen konn kòman yo sipòte, gade moun ki gintan ap abòne. Mèsi anpil, nou moutre nou saj. Kòman 2 mesye sa yo fè rive pèdi vi yo? Moun nan zòn nan fè konnen ke mesye sa yo se chofè moto yo ye, men paralèlman, yo se bòs mason tou. E, lè pa genyen ni djòb pou y al fè, e, pa gen afè nan moto a, men kesyon m ap poze tèt mwen, èske moto konn pa gen afè? Men kòm se sa moun nan zòn nan di nou, nou oblije di w li jan l ye a Yo oblije al ravitaye nan mòn nan. Ravitayman nan mòn nan, kòman yo fè l? Yo kraze wòch pou yo fè pil e pou yo vann avèk moun k ap bati nan zòn nan. Ebyen, selon yon sè Michlè ki rele Jaklin, li fè konnen ke Michlè sot travay. Epi li di, frè m vin manje. Michlè di, a, cheri lè m vini ma manje. Paske m kòm m santi kò m rèd, m fatige anpil, ban m desann al pran yon ti beny. Epi li desann l al benyen nan lamè a. Ebyen, se la moun nan zòn nan vin fè konnen ke yo wè yon machin prive ki pran 2 jèn gason sa yo epi remèt yo avèk yon cha. Sa vle di, cha nou konnen ki gen polisye ki abitye ap bay bon sèvis yo. Ebyen, lè yo remèt yo avèk. cha a, ebyen yo fizye 2 jèn gason sa yo ki se Michelet René epi Ronald Orisca. Non sèlman polisye k nan cha a ta sanble fizye yo, men brile yo tou! Hum! Ou etone? Mwen menm tou m etone paske m pa kwè polisye t ap brile yo. Men se sa moun nan zòn nan di, èske se san pou san koton? Nou pa di sa, paske nou pa janm tande vèsyon pa lapolis. Moun yo di mesye yo pa gen anyen pou yo wè avèk bandi. Eske nou ka di menm bagay la? Non, nou pa ka di l. Se lapolis ki konnen eske sa yo se bon grenn, eske se move grenn, paske polisye yo pa fou. Eske yo te ka nenpòt moun yo wè yo epi pran yo, fizye yo, brile yo? E si tout bon vre yo brile mesye yo? Sa pwouve a klè ke mesye sa yo se moun yo tap chèche ak balèn! Se moun yo tiye avèk raj! Nou konprann? Se moun yo tiye avèk raj! Se pa yon moun yo tiye òdinèman. Nou konprann? Sa vle di, menm fanmi moun sa yo, map pale de Jacqueline, René avèk Edley Joseph Edler Joseph la li menm se frè Ronald Orisca, Jacqueline René se sè Michelet René. Moun sa yo di. Frè yo pa gen anyen pou wè ak zak banditism. Men Kanaran son zòn wouj. Eske mesye yo pa ka inosan tou? Wi yo ka inosan. Paske gen moun ki gen dwa gen pwoblèm oubyen kontansye avèk. moun sa yo, 2 jèn gason sa yo, epi ki rive endwi lapolis an erè pou ka vanje. E, èske se Argentin ki te nan machin prive a? Li ka Argentin, li ka polisye tou. Si mesye yo se bandi, si wi m di, si yo ta bandi, Ebyen, lapolis gen dwa vin ak yon strateji kote ap gen polisye ki penetre zòn nan nan machin prive, epi lè mesye wè se machin prive yo pa p twò bay tèt yo pwoblèm, y ap pote boure, epi polisye yo aji. Men konsa tou, kalòt bandi ki konn mesye yo trè byen tou. Ebyen ki akonpanye lapolis vin mennen bèl operasyon sa? Moun sa lè sa nèg sa wap rele ajanten lè se bandi ki akonpanye lapolis pou al kraze yon lòt gang se tris wi bandi akonpanye lapolis pou al kraze lòt gang men an ayiti tout è posib mande jen mechan mande babekyou mande krisla si yo pa konn nan machin avèk polisye epi yo pral goumen avèk lòt baz mande yo ebyen fòm di nou Sa fè 8 moun ke Kanaran 70 pèdi. 4 ladan se chofè moto, 4 tou se travayè mason. Tèt chaje mezanmi. Ebyen, n ap ret tann vèsyon pa lapolis la pou n konnen èske se inosan k tonbe, èske se bon grenn ki tonbe epi moun yo ap fè rizèz avèk dosye a. M te kontan pase ti moman sa avè w. Men, èske w rann mwen sèvis la deja? Ou abòne, kòmante, layke, pataje? Hein? Ou envite yon zanmi, yon fanmi, abòne avèk nou? Si w potko fè sa, fè sa kounye a. Se pa yon peche. Abòne, kòmante, layke, mande fanmi, zanmi, abòne avèk nou. Paj ki rele Odit la, nou prèske pa dòmi, n ap chèche enfòmasyon pou ou. Talè la a, n ap kwaze ankò pou yon lòt emisyon. M ale. Akouna Matata.